Kiyès ki fè voice note la se Barbecue aprè yon lannwit kote anpil kout bal tap tire nou konnen kisa ki te pase a genyen yon ajan cimo nèg yo tire sou machin nan misye mouri e gen enfòmasyon ki fè kwè gen yon lòt nèg ki tonbe nan kad batay sila yon lòt cimo la suite ebyen nèg yo preske bonbade zòn nan. avèk bal. E pou anpil nan yo, se avèk rezon yo aji paske Barbecue e son klan yo pa t dwe rive nan nivo sila paske nèg sa yo menm yo pa t nan batay. Pa rapò ak sa ki pase a m ta kapab di sa se yon bagay ki klouwe Barbecue nèt paske lasosyete ap di ba ekoute Barbecue rive nan limit li. Men ban m di nou kan sa ariv Mèm si on è lisifè i fô dia kèlke choz e barbekyou li pale pandan 4 minit e 30 segond byen kronometre kès ki la di. J'ai comme l'impression ki a un ami ki kontinu de supporte barbecue. Jimmy Cherizier bien sûr. Zanmi sa genlè voye yon mesaj bay Barbecue ou byen rele l nan telefòn pour lui dire écoute Barbecue je suis deçu de toi paske ou pat dwe antre nan lojik touye polisye a. Nan voice note Barbecue voye a li di sak rive a mwen pran responsabilite mwen kanpe dèyè l paske Lè ou se chèf, fòk ou asime. Donk, Barbecue se yon chèf yon twoup, nou ta kapab di, men se pa yon chèf legal. Li di ke li resevwa yon apèl de la par de yon ajan CIMO. Ajan CIMO a di l, Men sa k rive, men nèg yo touye yon CIMO. Eske se pa ou menm? Li di non. Ebyen, lè l tande nouvèl la, li menm li friz. E tou sa k ap pase nan tèt li, sè ke li priye pou simo a pa mouri se babekyou kap pale ou pral tandel alò mwen juste soulinye e kèk bagay enpòtan pou mwen ok e babekyou kontinye poul di ke gen anpil traktasyon nèg yo te bezwen yon mwayen pou kapab avanse sou li yo tou kenbe sa men ekoute li pa konn anyen nan lamò a men kòm se nèg li ki touyel men li oblije asime. Li di ke polisye Riyèl Maya a yo ki pa renmen l e gen anpil polisye nan 4 la tou ki pa renmen l ebyen kòm li gen anpil enmi politik sa sèvi de pretèks pou kapab pote boure sou Babekyou se sa li di. Gon kote Babekyou di yon pawòl m santi ke c'est un homme affaibli qui a parlé lè l di ke nèg yo ap chache fini avè m. Men koute barbecue antre nou gen anpil bagay ki te pase e m gen presyon ke kreyon an te deja ekri mo sa pou ou fini ou konn kilè kreyon an pa tap ekri fini pou ou se lè pa egzanp sa ki te pase a epi yo sanksyone ou ou te aksepte sanksyon men kòm ayiti son peyi manjòdòm. Ou ka dakò pou ap fè sakrifis pou peyi sa epi lè w gade ou wè se ou k ap detwi. Eske se nan lojik sa ke w te antre, fè yon maksimòm de sakrifis? Paske jan yo fini avèk ou a se grav. Men si tu compiles l'ensemble des actes que tu as posés, BBC, ebyen w ap di ke sosyete a fin avè w Nan yon premye pati, men ou menm tou ou fini ak tèt ou, petèt dans la perspective de te defendre. Brèf, lè m vin santi ti feblès sa a nan fraz sa a ki di nèg yo ap chache fini avè m, epi mwen pral jwenn yon Barbecue ki pral di bon sa l fè l fè, li p ap mete ajenou pou kite nèg touye l. Sa se le vrai Barbecue. Sa k pase a se yon erè, Men ekoute, li fè kwè ke li pat bay lòd pou tire Simo a. Li deplore, li atriste e li regrete. Est-ce que vous croyez? Un homme à la trempe de barbecue dit qu'il déplore, li triste, li regrette. Bon, ok, se a li menm paske se 2 ansyen kòlèg nou ta kapab di. 2 nèg ki te nan menm lekòl ki jounen jodi a, ebyen chak pran yon direksyon diferan, chak pran yon lòt oryantasyon. E Avant de conclure, Babekyou di li pap mouri a jenou. Ann tande Babekyou. E frè pam, frè pam, zanmi pam kòman w ye? E frè m, ou tou desu de mwen, ou pat panse m te ka touye polisye. Men mwen menm ban m zon pawòl frè m. E sa w ekri Veer la, lè se chèf ou ye, ou pran responsablite w men pou w kanpe dèyè l. Men. Moun ki konnen m, yo konnen trè byen. Polisye ki konnen m, ki p ap kite polisye ki gen pwoblèm pèsonèl avè m ap jwe nan tèt yo. Polisye ki konnen m, ki p ap kite moun manipile yo pou rezon politik anfas mwen, konnen trè byen gen ling ki pa ling mwen, konnen trè byen gen lojik mwen menm mwen pa t ap janm antre ladan l. Ok? Mennen bon jan enfòmasyon. Chache bon jan enfòmasyon. Mennen bon jan ankèt. Ok mwen menm son simo ki relem ki dim yo sa kap pase konsa e apa nèg ou yo touye yon simo m di manti monchè ou genlè fou menn m di yon bagay sa ou paka fèt nan zòn mwen bon misye di bon menm di w m di w men simo a atè a monchè simo a pran bal m di misye menm ap antre paske mwen te anba e delma 2 m di misye menm ap kouri monte epi letan pou m rive delma 6 m tande pil kout bal yo deklanche Epi kounya ou konprann mwen lèm mande sak genyen menn epi nèg yo dim on simo ki pran bal menn ok bon kòm lè misye yo dim yo kouri al lopital menn patizan m chita m friz m anestezi on sèl bagay ki lan tèt mwen menn fè misye pa mouri menn ok bon malchans malchans pou peyi a malchans pou mwen tou e ke misye arive trepase men E sa kap fèt la la menn, gen anpil traktasyon ladan l menn. Tout moun konnen gen yon pakèt polisye ki te deja pa t renmen m menn. Gen polisye Dèlma 4 ki te gen pwoblèm pèsonèl yo avè m. Kòmsi menmsi yo konn ap pale avè m, e pa nèg yo ki te renmen m. Gen polisye Riyèl Maya kòmsi ki gen pwoblèm yo avè m, ou konprann mwen. E nèg sa yo pa t twò renmen m. So, tout nèg pwofite de sa k pase a la pou y ap fè tole. E ke pou yap voye moute. Tout nèg pwofite de sak pase a paske m son nèg kòmsi k gen anpil enmi politikman. M son nèg anpil moun pa vle wè. Enpi tout nèg pwofite de sak pase a bon sa son bon okazyon e ke pou nou fini a misye. Enpi nèg yo ap chache fini avè m. Men mwen menm sèl sa m ka di w patizan. Èske w panse nan nivo m ye la m pral met ajenou ba yon nèg vin pran men pou touye m. Ou konprann? Jamè frè m. Sèl sa m konnen. E jan pwovèb la di a ou pè sa w fè ou pa pè sa w pa fè ok e mwen menm sak pase a m pa gen mo pou li sak pase a l tris anpil ou konprann jan m di w lan sak pase a l tris anpil ankò plis menn pou m si pou m ta fè sa menn pou m ta pou m ta bay lòd ti yon si mo menn m di w son si mo ki rele m ki di m e ke men nèg mwen men nèg mwen yo ti yon si mo e mwen menm m ap plede m ap di nèg la manti ou konprann jan m ap di w lan nèg yo konnen yo pa ka fè sa. Ok sak pase yo m pa pral antre nan detay yo menn e jan m sot di w nan kòmansman voice la lè w se yon responsab yon bagay rive w pran responsablite w pa pral gen pou w ap vin di kòmsi e pa ou menm e pa sesi e pa se lòt bon menn sak pase a l gentan rive m deplore l menn e jan m di w lan m pa gen mo M pa gen mo menn pou m esplike sak pase a patnè. Bondye nan syèl la sèlman k konnen konbyen m tris menn. Bondye nan syèl la ki konnen kòman m regrèt sak rive Efrè a. Bon li gentan rive, nèg ap fè kapital politik yo, nèg ap ensite nèg yo fè vyolans, nèg ap ensite nèg yo boule, nèg ap ensite moun yo men sèl sa m konnen m pap mouri ajenou. Ou konprann? Sèl sa m konnen ou konprann Janmsou lan. M pa pral kanpe kòmsi annik kanpe epi m di yon nèg vin pran m epi pou touye m menn. Ou konprann? Ankò yon fwa frè m, ou ka toujou desi menn. M pa ka kont ou si w desi. Ou ka toujou desi. Men, m konnen kòmsi w gen nèg ki konnen m konnen gen ling ki pa ling mwen. Nèg ki konnen m konnen trè byen gen bagay m pa t ap fè. Epi fini. Moun ka toujou repwoche m yon pakèt bagay. Bon sa se moun yo Joel M. Zolan m son nèg ki fè politik aktif e ke nèg ka ki pa renmen m ka toujou chwazi chwazi e detwi m men ankò e m pa gen kisa pou m di w paske sa k pase a pa gen eksplikasyon pou li ou konprann sa m ap di w lan sa k pase a li rèd menn e m di w ankò e Bondye nan syèl la sèlman ki konnen kòman mwen tris menn ok m pa ka di w plis ke sa frè m. Chak moun gen konklizyon yo yo kapab tire pa rapò ak deklarasyon sila. Pa egzanp, M panse ke gen moun k ap di ke Barbecue cherche à se mettre dans la peau de la personne qui a condamné son comportement paske yo touye polisye Simo a. Men, m wè yon dènye elan Barbecue fè pou eseye mete li lan plas moun sa ki kondane konpòtman li an e pou kapab touche jenewozite moun sa pou kapab toujou sipòte li. Mwen santi ke se yon moun ki aksepte tout sa l fè men ki ofinal gen yon ti regrè e li kache dèyè regrè sa a pou chache dedyabolize li. Men dan la parfèt reyalite, il est classé. parmi les serial killers. Est-ce que c'est pas trop tard pour détourner l'attention de ceux qui adorent te détester barbecue Enfin, tu compiles tes actes atroces et ça fait partie de où Tu vas continuer de vivre avec et avant de mourir, attendons peut-être que capable d'entrer dans la logique si là, l'obsession de la condamnation de soi-même par soi-même.